N ap salye w e se yon plezi pou nou la jodi a nan kad yon nimewo spesyal L'Interview de Jameson Bernabe. Ou konnen nou toujou kontan pou n prezante w yon pèsonalite pou w konnen egzakteman kisa li ap regle nan kèlkeswa sektè la. Jodi a nou nan sektè mizikal la nan katye laten e nou ba l gen chans gen yon lide sou Phyllisia Ross nan kad yon aktivite Vèvèl fashion ap òganize. Siw pa Pou fè on album nèt pwòp ou metel deyò siw pa gen and anpil moun fè sa nan biznis lan men yo chèche yo chèche moun ki pa anrik di sud yo anrejistre avèk non yo e pran e yo pran kòb la paske se sou konpa and ou paka diskite ah se mwen menm vre. Sa son nen isit nan Etazini se copyright that Toujou nan kad aktivite Phyllisia Ross fè nan Katye Laten nan yon rankont kote ke li te envite le gran piblik pou li te kapab pale sou yon pakèt sijè. Nou te trè kontan pou nou te la. Nou pral nou pral gen yon lide sou aktivite sa. TT Congo, m abitye wè w nan kad pèfòmans sou sèn kòm atis, men la on dirè ke w gen yon lòt chapo, pale ak nou ou egzakteman sou platfòm Matin Débat Officiel Ayiti trezò epi ti randevou. Bon map di map salye tout moun maten deba ki pral swiv emisyon sa donk non an se titi kongo jan ke maestro a sot dil donk aktivite sa li posib gras a vèvèl fashion se vèvèl fashion ki son yon designer ameriken donk ki vle ofri jèn talan ayisyen aktivite sa donk jan nou ka wèl nan badj la se vèvèl fashion ki ofri aktivite sa nan katye laten ki se ki se Felisa Ross Rockshop. M trè kontan pou m avèk yon lòt atis ankò, s on vwa feminin ki li menm tou li s on lòt chapo. Nou trè kontan genyen w la e di nou egzakteman sou ki chapo ou nan aktivite sila a. E mwen salye tout moun. Mwen se Magdaline Mithil. Mwen se yon reprezantan Vèvèl menm jan avèk Titi Kongo. Vèvèl ki sponsorize aktivite sa an kolaborasyon avèk Felisia Ross. Mwen abitye wè yo sou sèn e se vrèman avèk yon plezi pou m ap pale ak yo nan yon aktivite kòm jèn atis e yo menm yo patisipe oubyen yo pèmèt yon piblik vin gen plis konesans. Men di nou non, kòman rankont nou avèk Phyllisia fèt? Li fèt se pa rapò jan m di l talè a, se avèk dizayinè ki se Albert Simervil ki se, nou ka di, pwopriyete Vèvèl Fashion. Donk se li menm ki manager nou, an di sponsor nou. Donk li li te nan pale ansanm avè nou, li te jije posib ke nou manke, m te ka di, enfòme sou rezo sosyo yo sou fason pou nou vann tèt nou antanke jèn atis. Bon sa li menm li bon pou mwen tou paske m aprann anpil de Felisa jodi a, anpil de jan l te kòmanse e jan l ye kounye a. Donk se se nan kontèks sa. Kisa w panse yon jèn ki vin la jodi a kapab tire kòm pwofi? M panse ke si yo te atantif a tout sa k t ap di, y ap jwenn anpil bagay pou yo evolye. Paske Philistia bay tout li menm. E m panse ke li bay ase pou yon moun kapab pwogrese, yon atis kapab pwogrese. Toujou nan kad entèvyou de Jameson Bernabe, nou pral fè yon ti bagay funny. Ou bal banm yon ti modulation avek matin debat ok wap ba matin debat bagay nou bal wè koman ti ti koko bal pase. Matin debat. Aweyy ou menm ou bal banm yon ti bagay avek Haiti trezor. Haiti trezor. Mèsi anpil, mèsi Titi Kogo, mèsi Magdaline nou te trè kontan prezante w yon lide sou kòman aktivite a ye, rete konekte ak nou pa bliye ti randevou Ayiti Trezò maten deba se platfòm ki ap pèmèt ou pral gade entèvyou sa. Non pa m se Jameson Bernabe yon dènye mo? Vèvèl epi boukan dife. Rete fokis sou objektif ou epi pouswiv rèv ou. Mete dat sou yo. Boom! Ou ka verifye l. Ou pa gen dwa itilize sa pou w fè lajan. Si w ak sousi li baby ou too poor. Yo pa demande w sa. Mwen konnen anpil atis de isi ki bad. Jisteman sa Imomo tap tann nan, jan n te anons w li, sa se pati Phyllisa Ross ki sot fon kantite evenman la. Men m pap pale twòp paske m pale anpil deja. Phyllisa kòman w ye? Non se Jameson Bernabe, se premye fwa ke nap kwaze, ou la nan kad Yon emisyon spesyal ki rele L'interview de Jameson Bernabe. Di nou kòman w ye? Se mwen menm ki te pale anpil mwen kwè. Se 3 zè mwen fèk pale avèk moun yo but mwen vrèman cool mwen fèk rive la jodi a nan Ayiti and nou fè yon bèl pwogram jodi a gratuit pou jèn atis pou diskite biznis from debi de final de pwodwi a and se te vrèman enteresan and yo te gen anpil bèl ide anpil bèl kesyon so mwen kontan nou vin la ansanm pou pou fè sa pou jèn atis. Lide kozri pou te pèmèt jèn yo konprann anpil rezo sosyal yo piske nou konnen an Ayiti malerezman nou pa gen menm dimansyon avèk on moun k ap viv Etazini pou n konnen yon atis ki fè on kont YouTube pa egzanp kapab fè anpil lajan. Kote lide sa sòti e poukisa w deside fè on evènman konsa gratis? Paske anpil moun deman well anpil moun di m lè m ap rekont moun nan biznis yo di waw jan w ap fè mizik ou, jan wap fè biznis ou, jan ou jan ou jere piblik ou, jan ou jere moun ou gen yon bagay ki la ke nou pa konprann fòw diskite sa plis and mwen toujou di ah ah pa gen tan this and that but gras a Dye Vevel te pousem Vevel ki yon son yon fashion brand yo toujou dim waw fòk fòk ou fè sa fòk ou fè sa anpil pwomotè anpil moun mwen rekont nan biznis waw fòk Mwen di ok, si m ap fè sa fò m kòmanse sa nan Ayiti paske se la pou m kòmanse ak pèp mwen, ak moun mwen ki sipòte m pou pou jis pale de sa k ap pase vre nan mizik biznis. Paske sa se yon biznis ke moun pa vrèman konpran kijan w ka fè sa yon karyè. Gen gen yon hobby, gen sa w fè jis pou pou amize tèt ou and gen yon karyè. And se vrèman diferan and mwen di Si m gen yon ti tan, mwen te vin la jodi a, m ap chante demen swa nan La Reserve. Mwen di si m gen yon ti tan, fò m jis vin devan moun pou pale, pou diskite sa yo vle aprann, sa yo vle diskite. Mwen kwè li te vrèman byen pase. Kòman w viv eksperyans sa a, piske w te avèk yon pakèt jèn, ou pale ak yo, yo konprann ou e yo te trè emu lefètke w fè deplasman? Ou menm pèsonèlman, kòman w viv eksperyans sa a? Pou mwen li te bon paske se yon vre misyon mwen genyen pou fè mizik biznis lan pi bon aprè m fini ladan l. Paske nou tout, lè m di nou tout, m ap pale de atis, nou tout pase mizè lè nou nan biznis sa, ou pa ka ou pa ka pa jwenn sa. But sa se biznis and fòk nou pa pè and fòk nou inspire, fòk nou fòk nou kontan menm si li difisil pou nou e Aswè a mwen kwè mwen mwen fè moun konprann ke menm si yo pa kon pa tap konpran sa menm mwen menm pase mizè nan nan vi sa but mwen rive nan yon kote ke m ka m ka bay love mwen ka resevwa love and se yo pa pou kont yo and mwen te mwen te kontan pou wè sa paske nan mizik nan art Se just yon ti pous moun vle pou rive sometimes so mwen jespè ke moun jwenn sa aswè a. Mwen pèsonèlman m te trè satisfè. Yon dènye mo, yon dènye mo pou n fini. Mèsi tout moun, mèsi Ayiti, mèsi tout fanatik de Felicia Ross ki sipòte m, ki sipòte m e tout sa m fè a. M pa konnen sa m ap fè a, m ap jis lage mizik, m ap jis lage vibe mwen, m ap jis Mete kè mwen deyò, mete mizik deyò, mete vibes deyò pou moun jis enjoy avèm and mwen kontan ke m jwenn moun ki apresye sa, mwen apresyew and map kontinye konsa. Merci yon plezi randevou demen 25 mai la rezèv avèk byenso Felistin et dot atis se te yon plezi pou n te la jodi a pou n te pèmèt ou konprann yon pakèt bagay sou atis sila nap salye Titi Kongo, Magdalin, Tout staff boukan dife a kap boule moun non boukan dife kap fon bagay serye randevou se pou yon lòt fwa pa bliye entèvyou sa ap disponib sou platfòm maten deba ofisyèl ti randevou ayiti trezò non an Jameson Bernabe randevou se pou yon lòt fwa babay tout moun.